Alò li menm li di ke sa k enterese l nan leson an jodi a, se pou nou konprann mekanis, mekanis ki ede nou respire a, li bezwen nou byen konprann li. Ok, se sa, e pou w konprann mekanis lan, fò l pale w de manbràn sa a. Fò l pale w de manbràn sa yo ki trèzenpòtan. Son sèl la li janl pliyel la li vin tounen 2. So se li tounen 2. So la bal pale w de ekstènal pliral manbran, konprann? Pliral manbran ki sou sou deyò epi pliral manbran kap pase sou anndan. E se menm nan. Menm si w wè l li lan 2 zòn diferan, pa kite l twonpe w se toujou menm nan. E sa al zon. Ok? So. Mwen pote nou vive la. Okay, now I'll continue. Claw membrane, which is going to go around the inside of the thoracic cavity. Adherent to the inside of the thoracic cage. Li kòmanse pa prale l ap pase l sou anndan avèk nou la. Li ta vle konfonn nou men fò nou pa konfonn. Ok, mwen menm m ap pran l sou bò sa. Pase m gen lòt bagay m esplike sou bò sa. Wè, li pran li monte avè li la, plural membrin nan, m ap di mwen menm mete l an ble. Ok. Li pa save l la. Son manbràn. Kòm son po, on kouvèti. Li kole sou sa anlè a la. Men la m montre l on jan dekole paske se pou m montre n ke gon spes ladan l ki fè m montre n li konsa. Men, si n ap li liv ble a. Nou wè li se yon bagay ki tapise. Ou konprann? Yon bagay yo kole sou li. Sou plural manbràn. Sou yon manbràn. Nou pral kontinye wè l toujou, sa l ap di toujou. Li pa pase egzakteman sou sifas la, li pral gen yon lòt non la, si l te pase sou sifas la egzakteman, men li yon ti jan sou deyò tou, li toujou nan poumon a lò li pase lan kavite a la, yon bagay tankou yon tapi, yon manbràn. Alò, mo sa a pa gen lan kreyòl, men n ap konprann se yon po, yon manbràn, yon kouvèti ki Ok, alò gen yon kaj torasik, konprann? So li di l kòmsi l ap pase sou yon anndan anba anba kaj la epi l ap fè tou a l epouze l epouze wonn lan l ap pase l ap pase l ap tapise l ok sa vle di ke nou genyen pwatrin nan la a nou gen yon kaj anndan yon twou So se yon manbràn, li e paryetal. Pleral manbràn, li se yon manbràn toujou pou lan zòn poumon an ki ap pase yon ti jan pi sou deyò, li pa egzakteman kole sou poumon an. Lè l kole sou poumon an gon lòt non y a pral ba li. So e better lè nou wè chema a. Lè nou wè chema a, nou pral konprann ke gon manbràn ki pase la, li gen yon manbràn ki pase la, li ta sanble 2 manbràn, men doudou se yon grenn ki jan l folde a ki vin, ki vin bagay, men genyen ki, ki kole sou poumon an, li gen yon non diferan, ok, m poko ap ban nou non pou nou pa konfonn, Sa se yon ti twou vid, li pa gwo konsa non, li tou piti, tou piti, tou piti, tou piti, ki pral ban nou trouble, men li pa montre l la a, m pa montre li la a, men se sa a n ap retni pou le moman la a, ke li kole sou li, li kole sou li, men kanmèm li rete yon espas, nou pral wè sa pi devan. Diaphragme. Konprann se pati ble a. Ou wè li pase sou sou top eksteryè sifas siperyè diaphragme nan li pase tou. E liy ble a. Nan pam nan e liy ble a. M kwè pal la e ble tou. Respekte koulè l la. So. Tapi sa chak mwen se 2 poumon sonje m te di nou sa chak moumon gen pa yo tou sa vle di m konnen gen yon poumon a dwat yon poumon a goch chak genyen manbràn pa yo ki pase ladan chak gen pa yo se sa pou nou retni chak gen pa yo so gen yon ploral manbràn pou lèf Sa se yon nosyon ke, yon nosyon ke ki trè enpòtan. Li di, manbràn sa ou wè lap pale a mete an tou an ble a, li fiks. Li fiks, li pa move. Kote ou wè li la, li plase sou bagay la. Li fiks. Li fiks. E l montre w kouman l fiks sou sou pa sou dyafragm lan l rive. Li fiks. Fiks la vle di konsa ke l kole sou lòt la. Li kole sou li. So sa vle di ke li pi devan w pral wè l trè enpòtan afè l ap pale w de fiks la. Gen manbràn, chak manbràn fiks lan kote pa yo. N ap swiv liy ble a ki se paryetal la, se manbràn nan, li di l fiks, li kole sou dyafragm lan. Menm jan li kole la a sou kaj torasik la. Li fiks. So, li gen yon enpòtans anpil afè fiks la. Sonje sa m te di w, li kole sou li a, li fiks, li pa move li menm. Ok, yes, de menm ke li di ou konsa ke, ou wè, e sak fè m te kite espas sa la pou m te ka montre gen tisu ki pase la, e se liy ble, liy ble a n ap pale, liy ble a n ap pale, enben li di li fix to the tissues. Li, li, li fiks. Li, sa vle di li kole sou li, li pap deplase. Lè yon bagay fiks, li kole sou lòt la, pa gen mwayen pou l deplase ditou li menm. Pa gen mwayen. Li tou kole sou li, li fèt avèk lòt la. Meaning, ou pa ka foure yon ti twou lan mitan l pou rantre ditou li menm, paske li fiks avèk li. Li fiks, sa vle di, li imobil li kole sou li ok li kole sou li pa gen kote alò yo di gon pakèt tisi ki la m te kite sa yon ti jan ouvè pou ka wè gon pakèt tisi konektiv tisi bay kap konekte bay lò alòt e bay spesyal konektiv tisi ki Ki konekte manbràn nan anba anba anba ribs yo la a, li kite l fiks, li konekte avèk li. Nou pral wè pi devan li enpòtan anpil ke manbràn sa a li fiks sou li. Paske pa bliye, li di w ann konsidere se 2 manbràn, gen yon lòt manbràn li pral pale de li, se menm manbràn nan li di jan l ye a. Nou mèt tou di se 2 l ye, enben li gen yon lòt manbràn li pral pale n de li. Men sa a li menm, pwopriyete manbràn san, kalite l, li fiks. E ou pral wè nan sa l pral esplike w pi devan, fò w sonje mo fiks la, tande. So, fiks. Sa k gen liy ble a, paryetal manbràn, pleral manbràn nan, li fiks. Nou pral kontinye. Ok. Wi manbràn nan, toujou n di manbràn nan, m ap reprann wi, se pati ki rekouvri bagay yo li rele l manbràn. So li di w ke lò manbràn paryetal ap pase sou sifas siperyè, lè w di siperyè vle di anwo, sou sifas siperyè dyafragm nan, sou tèt dyafragm nan l ap pase, sonje ke li kole sou li. Li kole sou li, li fiks. Alò li menm, mwen di ou kole sou li, men li menm, li menm li ba w mo, mo se fiks la. M pa konn si gen mo fiks la an kreyòl. Li kole sou li, li fikse sou li. M kwè n ka di fiks la tou. Ok, nou kontinye. Ye. Wi, li kole. E li kole sou, menm jan wèl kole sou dyafragm lan, menm manbràn sa gen menm non an, lòl pase lan zòn ribs la, ribs la vle di e kot la, nan zòn kot yo, manbràn sa tou li kole sou kot la tou. Gen yon rezon frè, gen yon rezon pou sa. Li kole tou. Depi se manbràn sa kap pase li kole, li kole sou li nan zòn kot la, anba kaj torasik la, li kole, li kole, li kole sou li, li fiks. M renmen mo fiks la wi, ou wè fiks se yon bagay ki pap deplase. Wè pou mwen an, wè bleu a la, m pa konn sil parèt bleu lan pa nou an la, men sa se li vèr, li vèr, se sa vèr la l brale, li rele l visceral, ou wè viscère, se bagay ki vle di ki lan dan li fè pati de bagay la menm. Konprann? Li fè pati de pou mwen menm. Lòt li te di lòt la e sou deyò li tap pase, enben sa se kòm m ta di w si l fè pati de li. Men l al sou tèt poumon l nan lan, l al al depoze l anvè rin nan, se yon manbràn l al tapise sou tèt poumon an menm egzak li sou tèt poumon an l al tapise. Sa k pase anvè la se li. Se li menm. Ou wè l la? Li du pou ta dekole l. Li fè yon sèl avèk e poumon an. Li vle di konsa l adhère to the surface of the lung. Sa vle di ke li fon sèl avè l. Ou wè? E sa vle di konsa ke li fiks. Se sa, se toujou le mo fiks. Toujou le mo fiks. Men, li menm se pa deyò long lan l ye. Li gen pwopriyete fiks tou wi, men si kounye a diferans lan k genyen se ke li menm li se egzakteman sou sou kò sou kò sou sou soul sou poumon an menm li sitiye. Li viseral. Li viseral. Si l te di lòt la deyò li menm li sou anndan. Li pi anndan toujou, li pi kole kò l avèk poumon an. Men lè wap gade lan zye ou wè ou gendwa pa menm wè distenksyon an non. Ou konprann ou ka pa wè distenksyon an pase li bal esplike w poukisa. Ou ka pa wèl men moun sa yo, yo dekòtike y ale anndan yo wè ke gen 2 manbràn nou mèt di ke se 2 manbràn menm si se yon sèl li konpòte l an 2. Ou konprann? Li konpòte l an 2. Se kote ou ka manyen an, pa vre? Kote ou ka manyen an, si ou ta vle manyen long lan, tout sifas li, enben, w ap jwenn yon tapi sa a sou li, w ap jwenn manbràn viseral li sou li, ki kole sou long lan, sou sifas long lan. Ok? Pase, lòt la li menm, si li kole sou kaj torasik la, anba li, ou konprann? Lè ou al nan kavite a, Men tou lè 2 fiks wi lan zòn pa yo an zòn pa yo sitiye a tou lè 2 fiks wi retni sa wi tou lè 2 tou lè 2 lan zòn yo ye a yo fiks wi. Banm wè sim jwenn e kote nou te konn ap di sa wi ou sonje chema sa kote nou montre e pou mwa ap ouvè kòl la avèk tout flèch la ribs la te ap bal fè mouvman pa vre nou konn sa eben lè lap fè mouvman sil gen bagay ki kole sou li li tou ale avèl ou panse li bal retirel tankou wè son rad ki sou li li bal retirel non Wi. A di youn pa lage lòt, li kenbe l. An nou ta di li kenbe ben l. Li l ap deplase l, li pa kite l dèyè. Se manbrani li ye, se lan kò l li kole, li pa ka deplase pou l kite dèyè li, li deplase ansanm avè l. Se sa sa vle di. Ok. Li pa lage l, li pa lage l. Dayè l kole sou li tou. Li fikse sou li. So l ap deplase l tou deplase avè l. Of course. Fò l deplase avè l. Sa nou dakò l, pa vre? Ok. Jiske la nou dakò l. Menm si l fikse sou lòt la, dayè l fikse, se retire l, li difisil wi, di li hard pou ta retire l wi. So ou wè si l gen mouvman l ap fè e pa nan retire l rete. lò l ap deplase li deplase a manbràn ni, manbràn ki kole sou li a l deplase avè l hein ou konn wè lè yon bagay kole sou ou ou ka fè mouvman ou san bagay la pa konnen li kole sou ou li konn tout mouvman tout biznis ou ap regle lè w gen yon zanmi ki kole sou ou li konn tout afè w wi. Wè gen yon liy vert ke nou rele visceral, gen yon liy bleu ke nou rele parietal, alò map pale de manbràn, li di between antre 2 liy sa yo, antre 2 manbràn sa yo, gen yon ti space, men pam nan m fèl m fèl twò gwo, ou te konn e pa bagay ou konn wè a l'oeil nu pètèt, men menm mete ti espas la yon ti jan pou nou ka wèl, Nou pran met yon ti espas pou nou ka wèl byen. La menm menm lajil nèt. Men sal di ki enpòtan se an 2 manbràn sa yo gen yon espas. Gen yon espas ou bal tande byen sal bal di w la paske sa enpòtan anpil. Gen yon espas. Gon espas Yo bal kole li di yo bal fanalik kole. Alò nou konnen se pou afè deplasman youn bal kole a lòt. Li bal sot to each other. Alò la nou kòmanse pèdi. Ou santi ou kòmanse pèdi. Paske sa se pa lan lwa pa nou. pouw konnen gen yon separasyon sa se bagay gwo bagay bagay estraterès ou konnen trè byen gen yon twou k separe sa sou bò isi sa sou bò lòtbò men an reyalite pa gen twou pa gen alò map di twou an di yon espas. Paske selon m Dadou gon eman, se pa eman non ka tire l ba esplike w sak fè l sak fè l sa, ki atire youn a lòt lò mouvman ap deplase tou lè de deplase ansanm. Sa vle di youn vin kole a lòt pou l deplase. Ou tande sa? E la l pèdi nou an wi. E la l pèdi nou an, men nou pa bezwen pèdi. Ou konnen depi afè diferans de prechè rantre Yon bagay ki pap fèt non Li di w ke gon diferans de prechè Gon negatif prechè de 4 milimetres de mercure Alò m vin aprann lan premye video a depi w wè l site afè negatif prechè a Nou mèt konnen anpil chanjman ap vin parèt Negatif prechè a Depi nou site le monde prechè nou konnen e mouvman yo gen pou yo fèt. Konprann? Anpil bagay gen pou fèt paske diferans de prechè a mennen yon pakèt bagay. Nou pa menm bezwen konprann plis plis pase sa depi wè l di w se sa ki esplike paske nou te konprann avan wi nou te konprann videyo avan wi afè diferans de prechè ak t ap fè mouvman yo fèt. Diferans de pressure ap fè mouvman an fèt. Ou sonje sa? Diferans de pressure k fè mouvman fèt. Enben, li di li responsab tou diferans de pressure a, negatif pressure a, li responsab ke de manbràn yo youn atire vè lòt. Fòk gen yon rezon. Youn atire vè lòt pase pa ka pa ka gon espas antre de bagay epi pou pou di m konsa ke lò youn ap deplase lòt la deplase. at the same time eske gon eman ka tire yo kou moun fè deplase youn deplase menm jan a lòt la li deplase li deplase wi so lò lò ribs la pou vè kò li epi pou moun tou ou vè kòl tou li tou ou vè kò li paske gon e bay ki esplike kouman kouman kouman kouman van an fè rantre epi kouman poumon an ap bagay, ap deplase konsa. Li deplase. E nan 2 manbràn sa yo, yo antann yo, se pase pran m, m ap pase chèche ou, Youn pa kite lòt dèyè. E gen plizyè rezon ankò ki fè youn pa ka kite lòt dèyè. Li pale w de prechè negatif la tou, men gen pi devan li gen pou l pale w de, kite l pale w, m p ap rantre, m p ap chache tèt ou. So la, ban m wè, kote l ye la kounya la? So la nou vin konnen ke bagay yo bal move together menm si nou wè yo separe. Ou tande? Se la, se lan yon lòt planèt nou ye la a wi. Yon lòt planèt. E yon lòt lwa k ap pale la a wi. Menm si nou wè yo separe, y ap move together. Y ap move together. Ok? lòt la, paryetal la ka tache sou kaj torasik la, pa anba, pa anba anba, ou wè chak yon ti jan, yon ti zòn diferan, a wi, enben, lò gen mouvman kap fèt, youn pa kite lòt dèyè. Konprann? E li di w, negativ frechè a pou anpil nan bagay sa a. N ap pran l konsa. N ap pran l konsa, nou bezwen konprann. E nou konnen ke Poumon an gen yon manbràn ki kole sou li. So li pran balon an li di l reprezante lòb poumon an epi li di l ap kole plastik la etanke se li k manbràn nan li kole sou li. Sa jiske la se pou l ka montre w li nan zye w pou w ka wè l. Jiske la nou wè sa wi pa vre? Nou konprann. Nou ko al kontinye. Trè enpòtan. Ok e ann kanpe ann kanpe ann kanpe l poko kontinye inside of the thoracic cage ha nou wè se de sifas ki diferan viseral la li egzakteman sou long lan li represante long lan tankou yon balon ou wèl pran lapa epi li gen manbràn li plastik la li montre w li rekouvri l e li rele plastik manbràn sa viseral lò fini li pran li pran mannken an li montre w li pral anba ribs yo li pran yon lòt manbràn plastik la Yes. Negatif presye a toujou la between the two. wè li pa vle bliye di nou sa paske se negatif frechè a ki bal fè ke yo deplase ansanm men li montre w an reyalite se 2 2 manbràn ki diferan paske ou wè l pran 2 kalite manbràn pou l montre w li byen 2 manbràn Men youn, nou ka wè ke youn kole, li pa egzakteman kole, chak kole sou pa yo. Viseral la kole sou lòb la, sou poumon an dirèkteman, viseral la, li kole sou li, sa vle di li di l fiks, li menm li rele sa fiks. Ok. Paryetal la kole sou anndan kot la, anba, anba kot la, li fiks tou, li kole sou li, chak kole sou pa yo. Konprann? Chak gen manbràn pa yo, yo ki kole, men yon ti jan lan zòn diferan. Men kounye a la l di pa bliye, kounye a la de manbràn sa yo youn ap fese lòt, youn anfas lòt, ki sa k bal pase? Paske ou konnen bagay yo pa ka gen fwotman. Yo twò kole. Paske konnen bagay sa yo pa asepte friksyon. Yon bagay, menm nen kèlke kwa nen pòl aparèy ou genyen depi gen friksyon li li pa bon. Bagay sa yo pa asepte de de bagay diferan kap fwote youn a lòt konsa. Ou wè lap ròb li lap lap lape deteryorel. Li di ou gon liquid nan mitan. Trè enpòtan sa l di w la wi. Ou konprann? Negatif frechè a nou konnen ki enpòtan lan mouvman an, men lò bagay yo kole konsa, li di w gen yon liquid. Yon liquid tankou yon lakòl. Men tande sa l pral di w. M te koupe pawòl lan bouch li. Kontinye tande. And because there's fluid, that means the two membranes will be sticking together. Now, if we go in and look at this, we'll see that what I've got here, this is the parietal pleural membrane, and that is the visceral pleural membrane beneath. So when I lift the parietal pleural membrane, vrèman youn fikse sou lòt. Paske, se pou deplasman an ansanm, apre sa, yo chak ap fè wout pa yo lè yo retounen. Ou kwè w tande sa? Ou kwè w tande sa? Y apral deplase kòmsi yo tougèdè. Men, paske se lan mouvman, lan mouvman an k ap fèt la a. Wè, li fin pale w de bò, bò ribs la, kounye a la li vin nan, li pral nan dyafragm lan tou, konprann? Pase nou toujou wè, nou wè koulè ble a, li fas a koulè vè la, e sa vle di chak son manbràn diferan. youn kole youn youn tou pre lòt lè yo bal deplase yo kole ou pa wè ou pa wè ou pa wè yon ti espas la non men chak nan zòn pa yo ou konprann chak nan zòn pa yo paseke viseral la li kole sou sou sou poumon an pati vè la ou wèl vè la se viseral la li kole sou poumon an tandiske ble a se paryetal la li kole sou dyafragm nan. Wèl, sa vle di se de loke, lokasyon diferan, de kote diferan yo ye. Men, apre sa, ou wè, lò deplasman ap fèt, nòmalman dyafragm la pa deplase a ma, e, e, e, e paryetal la paske e rad li l ye. E rad li e sou li, li fiks sou li, l ap deplase avè l. Viseral la, li lan poumon an l fiks, li kole sou poumon an tou. Men lè ap deplase, si sa bal deplase, lò bagay yo bal deplase, pou poumon an deplase tou, il fo ke gon efò pou fèt, paske si sa deplase pou kont li, ki jan poumon an bal fè ouvè kò l la la a? Hein gen yon atirans ki fèt ki pèmèt ke lò lòt la deplase lò lap deplase yon ti jan rale lòt la deplase tou li rale l deplase li di men deplase manyen deplase men yo pa kole non yap retounen nan plas yo men ou wè jan sa bèl li enben fluid la e te kwè si sou mwen te kèk li sanble bon nou te ka rele l yon yon yon yon eman yon bagay kap atirel li telman kole avèl li atirel men yo pa kole vre non yo pa kole vre non mesye a diw li kole pou deplasman an lò lap deplase a li gon fluid ki fè yo kole men yo gen pou yo tounen nan plas yo yo gen pou yo tounen nan plas yo se mouvman kap fèt konsa sou wè wap pede respire li deja gen plas li yon kote lò fini li pral ouvè kòl kijan li pral fè ouvè kòl sa mezanmi hein tant yo esplike n tant yo esplike n toujou gen pwen dentèwogasyon pou nou men fwa sa li di yon bagay menm ke w pa fin byen konprann ni men li di w konsa ke gon kesyon de manbràn tou Yon manbràn, pa egzanp, si n ap pale de dyafragm lan, yon manbràn kole sou dyafragm lan, li rele l paryetal, yon manbràn kole sou poumon an, li rele, paske poumon an bezwen deplase, pou fè plas pou van antre, yon manbràn kole sou poumon an, li di w konsa ke, nou konnen ke e paryetal la pral deplase, sa vle di paryetal la kole sou dyafragm nan, sa vle di l ap deplase kanmenm. Lò paryetal la ap deplase, li pa kite viseral la, ki sou poumon an. Li rale l e gen yon likid k ap pèmèt li kole avèk li. Alò, m rele l likid, li menm li di w fluid. Yon bagay espesifik li ye. Lè nou di likid la, nou konnen se kèk dlo, dlo oubyen kèk krache, bagay konsa. Hein? Non, yon bagay espesyal li ye. Yon fluid. Yon fluid. Li gen pou l fè bagay yo kòmsi together. Jus pou le poupouz e le but de pou l rale poumon an pou l ouvè kò li pou negatif frechè a vini epi pou van vini rantre avèk oksijèn nan. Wè, nou deja wè n ap poze n kesyon. Ti fluid sa l di fluid sa, si bagay sa fini mezanmi. Nou wè sa? Si flourid sa a fini, sa k pral pase? Kite m kite mesye pale pase m deja wè nou konprann tout sa tout rès bagay la, kite l fini avèk nou. Nou pran yon manbràn ki sou ki sou chès ou la anba anba ribs yo la epi nou gen viseral manbràn nan la so 2 manbràn youn anfas lòt sa nou konnen li gen pou l deplase ribs la gen pou l ale eben li pa ale kite konprann nou gen ble a se li k pral konekte sou sou ribs la men li men ble a la. Lò bleu ap deplase avèk ribs la, li pa kite vert la dèyè, visceral la ki kole sou poumon an. Li rale l e gen yon fluid lan ti espas piti a ki fè yo kole pi ale, pi al ansanm. E konsa la li rale poumon an, rale poumon an pou l ouvè kò li pou kite van an pase pou nou ka gen negatif frechè a pou nou pa mouri asfiksye. So, se yon bèl bagay sa l di a. Apre sa, m panse ke videyo a ta prèske fini, paske kounye a la, se repetisyon l pral fè. Si nou gentan konprann tout sa m te di la, kounye a la pral fè repetisyon. Yes wè long lan extend Dadi lap ouvè kòl li vin li vin pi gwo lan tout direksyon sou bò isit e sou anba sou kote e sou anba nan konsa anba li gen dyafag la kap fè kap redi long lan poul desann epi sou kotel gen ribs yo kap redil wè akoz de fenomèn manbràn sa ki Youn al rete kole sou lòt, pase youn youn kole sou bò sa a, lòt manbràn nan kole sou bò sa a, kounye a toulède manbràn yo vin kole ansanm, sa vle di konsa la l ka rale lungs lan pou l ouvè kò l. A yon bèl bagay hein! Ou ko m panse nou konprann sa m ap di a. Yon bèl bagay li ye. A sa se mekanik hein! Lwa a, ki fè ke lò nou te di konsa ke lan premye, lan premye videyo a, lò ogmante volim nan, konprann, depi ogmante volim, prechè desann. So, li rele Boy's Law. Boy's Law. So, an gou mwen ekri. Boy's Law. So, li ba w non lwa a. Son lwa lan kò a k fè sa. De menm ke si volim nan desann, Lè lang deplase, fòk poumon an ouvè kò l e li trè enpòtan pou 2 manbràn sa yo rankontre. Se ti fluid sa a k lan mitan yo a wi mezanmi. Ti fluid sa a enpòtan wi la a. Se pa yon bagay pou nou konnen mezanmi. nou pran. Li trè enpòtan sa l ap di nou la a. Li di konsa ke, Manbràn paryetal sa a, sa k li mete l an ble a, li gen yon pakèt pen reseptè. Reseptè a vle di konsa ke yon seri de ti antèn. Nenpòt ti doulè k genyen wap santil, bagay ki pase ki painful nan zòn nan ou gen poul santil milyon fwa paske li la li la lap fè w santil bagay ki doulè wi, ou wè se sak fè ke map alon m ti jan ekstrapole lè yon moun baw yon kout yon kout yon kout yon kout kouto m pa konnen nan pwatrin ou bagay la fè mal anpil se pain reseptè sa yo ki responsab tou. Li gen doulè ladan. Pas se pa yon kote, se pa yon kote pou, pou, pou bagay twou al fèt ladan. Se sa k fè ke gen pen reseptè a la pou sa ka atire atansyon ou. Bagay la rantre yon kote, pa, pa sipoze gen twou k rantre lan zòn nan. Li ba w doulè pou l ka di w non, non, non, non, non, non, non, non. Yon seri de bagay, e pen reseptè ki la. Tande, w al fè, w al fè, w a, se pou some reason ke yo oblije ba w yon piki lan chès la, m pa konnen, ou gen yon operasyon w ap fè, w oblije, fòk ou, fòk ou rantre lan chès la kanmèm, lan pwatrin nan. Li di l. fè mal anpil anpil anpil anpil akoz de pen reseptè sa yo. Wi paske se lan mòso l la wap rantre wap rantre ba yo wap rantre a li fè mal tou li fè mal li fè mal anpil anpil anpil anpil akoz de pen reseptè mwen men pou mwen pen reseptè a gon rezon k fè l la Li fin esplike tout sa lap diw. Kounye a lap diw ki sak ka rive, lan ki kondisyon a pati de sa n fin konprann lan. Nou menm la nou pral pale de klinik, de bagay klinikal. Ki maladi ki dewoute de bagay sa yo. Li di lè an nou panse si yon moun ta ba w, li stab ou, li ba w yon kout kouto lan pwatrin, ki sa kap pase? Ou tande? Li di w ke lè a ap soti deyò. M mande w yon kote, pa bliye lè l di 2 manbràn yo pral kole a, men yo stil gen yon ti spes, se likid la k kenbe yo pou le moman. Toujou gen yon twou. Kounya yon moun stab ou L'air sot deyò kap antre L'air sot deyò kap antre Plas sa pat pou sa Ou wè si se yon dlo Yon likid kilè wal foure l'air Ou wè likid sa ap seche Nou lan pwoblèm Si w gen yon twoma Se pwoblèm sa mete Ou toujou genyen sa ki fikse sou leng lan, visceral la. Parietal la li fikse sou chest wall la ok epi nou toujou genyen yon diferans mwen laji li men anfèt lou pa men mwen li pa jwen paske li tèlman li gon likid ki kenbe yo kole li gon likid ki kenbe yo kole sa vle di gon potansyal ki plas li kontinye pou. Those off. But between the two, there are no tissues connecting between the two pleural membranes. And this is anatomically what we call a potential space. So in you at the moment, there is no space. If that hand is the parietal pleural membrane and that hand is the visceral pleural Paske nou te konnen ke se yon dlo k kenbe yo. A vle di gon plas ki la. Gon plas ki la. Ou wè, si w al pike moun nan, ou stab li, ou fè van antre, plas sa a li menm li pral, li pral, li pral posib pou l kounye a li ouvè kò li pral vin tounen yon aktyèl, yon reyèl plas. yon plas ki sa sanse egziste, piske likid la kenbe yo, kenbe yo kole tanzantan pou yo mache. Men, son, son, son yon tèt chaje li ye tou wi, paske li pral yon sitirans si yon bagay rive. Tande. Wè, potansyèl space la ka vin tounen yon aktyèl space. Se pa yon bon bagay li di la non, yon potansyèl space ka vin yon aktyèl space gen yon rezon. Li pral vin tounen yon plas, nenpòt bagay ka al ladan l, van ka al ladan l ki pa t dwe la. San ka ladan ki pa dwe la Holding the two membranes together They can fall apart So here we have the Parietal pleural membrane Moving with the thoracic wall Here we have the visceral pleural membrane stuck to it, so it moves with it, and we get normal lung inflation, which is absolutely fine. But then if we get stabbed in the chest, we get air in between these two membranes. Now, if there's air between the membranes, the parietal membrane can still move, but now the visceral pleural membrane is not attached to the parietal pleural membrane, and it can simply fall Oh my god Nou tande la Pou mò an se li menm li menm yo tap rale pou an tonbe li tonbe li kolaps li tonbe men pou mò tonbe wi li kolaps ou wèl lagel li lagel e nou konnen manbràn ou wèl lage a manbràn nan li fiks sou pou mò an paske vin kounye a men lèw vin pran plas liquid la sa pa dwe fèt sa pa dwe fèt ou tande tèt chaje. That's really dangerous because it can push the heart and the major blood vessels to the side, causing extreme shock and death. Ou tande? Se lan Ewell di w konsa ke bagay sa a, fin finally, se lan lan lamò l, lan lamò, lan lamò, lan lamò l ap mennen w. Pou yon long tonbe, pou yon poumon tonbe. Hein? E tonbe l tonbe. Paske lò lòt la ap deplase l deplase avè l, li pa kite l dèyè. Ou wè sa l di w la, li di konsa ke ou pa panse se yon bagay ki pa janm rive non, li komen se lè jèn, jèn jèn timoun ki mens se sa k konn rive. Ou pa w tande, gen de bagay ki konn rive wi, pa panse se yon bagay ki yon lè, ki p ap janm rive non. Wè, li repete sa ankò. Se afè potansyèl ki konvèti sou aktyèl la. E li k ban nou tout pwoblèm nan. Yon sitirans twou sa te ye. Li kole avèk e alò m pa ka di se krache li ka li ka rale lang lan pou l ekstenn. Kounye a men men van al antre ladan. Oubyen yo te fè yon sòjèri m pa ko y al ouvè l y al ladan. Ou konprann? Y al ladan. there's trauma, blood can get into this space, again converting the potential space into an actual space, causing a, a hemothorax. Although if it's only blood that's causing the problem, you're likely to bleed to death before you die of the pneumothorax. Alè ou a tande la? Tande la? Sa se lò l pale de enfeksyon an nou mete kowona lan tèt nan nou, kowonaviris ou kounye a l antre l on bagay ki enterese nou la. Tèlman l fè w mal? So lè yo di w kowonaviris anfle poumon w lan, moun yo gen anpil doulè mezanmi, moun sa yo dwe soufri anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil paske akoz de pen reseptè a, paske kounye a li pral deplase, li ka li ka toujou deplase paske li ka toujou kole men l anfle, l anfle. Enfeksyon anfle l. E vwala ke yo di w si se bakteri a yo ka ba w antibyotik epi l geri. Men kounye a la, lò se viris moun pa toujou pa janm ka konnen sa pou bay pou viris. Viris la li menm menm menm se lò l ale l ale. Ou tande de tete? Se lò l ale l ale. Epi w ba l yon bagay ki gen yon pen reseptè ladan l ki se pati doulè l ap ba w. antre yo 2 a men yo fèt pou yo kole yo fèt pou yo kole avèk bi pou yo ekstenn lang lan lan enspirasyon pou ka fè lè la antre pou nou pou nou ka gen bon oksijèn pou nou respire epi answit tou yo gen pou yo tounen bak nan lekòl la Apre lòt manbràn nan kole sou poumon an, youn kole sou kòt. So, yo rankontre together, yo stick together, gen yon fluid ki stick yo epi plis e negatif pressure a ki pral fè rale poumon an pou l ouvè kò li pou van antre. Pou, alò lè m di van antre, oksijèn kap antre. Oksijèn kap antre. pou al fè exchange alò nou deja wè ke li poko fini li poko fin teach nou men nou ka rete la toujou pou nou ka pran next video a. Se bèl bagay hein pou moun konnen.